Mezanmi bagay la dejenere nan kafou fèy, bagay yo grav nan savann pistach, nan moman aktyèl kounye a menm nap pale avèk ou la a, ebyen se moun kap mouri anba kout zam, se moun kap tonbe, se fanm ansent kap pran katouch, Se timoun kap kite lakay yo e kap viktim anba bal bandi, ebyen bagay la grav, bagay la dejenere, nèg ti lapli yo yo menm nou konnen ki deja pran yon chapo lapolis, ebyen nou pral envitew wè ti kout video sa la a, e nan moman nap pale la a nèg yo gen bagay nan men yo, nèg yo yo menm yo gen cha, yo gen zam, yo gen minisyon, kidonk lapolis la te oblije mande ranfò paske nèg yo pat ka sipòte konba sa a ke chèf gang ti lapli ak lamel la yo menm te antame fas ak lapolis, bagay yo dejenere medam e mesye, ebyen nou pral envite ou an gen plis detay avèk Abelson gwo nèg ki li menm jodi a dlo nan zye kap mande Frantz Elbe konkou kap mande Frantz Elbe e donk e pou pote yo la men fòt paske yo paka sipòte ankò e nou konn Abelson gwo nèg se nèg kafou se anba misye rete. Se menm nèg sa yo tou ki te fè Fantom 509, se menm nèg sa yo ki tap kraze peyi a sou Jovenel, se menm nèg sa yo ki te fè tout sa pou yo fè paske yo pat vle wè Jovenel e jodi a Abelson sa a ankò ki li menm ap rele konkou ebyen pou lapolis potel sekou alòske lè yo te fè Fantom 509 te gen bandi anndan, te gen ansyen polisye se ton bagay e donk blik bligidip e jodi a la men kisa ebyen rezilta Fantom 509 la li menm li bay. Anpil nèg ki te nan Fantom 509 nèg yo tou antre, donk e nan gwoup Ti Lapli yo tou antre nan 5 segond yo tou antre nan 400 mawozo, bagay yo dejenere sa kal jwenn Vitelòm, enben nan moman nap pale la medam e mesye nou pral envitew tande sa kap pase kòman nèg Ti Lapli yo ap kraze kay antre pran moun touye vyole tire bagay la grav antouka bònèt kout tout moun nap tounen ou sou kanal paw la. Nasyon ap swiv nou. Nou konplis. Gwo komandan lapolis la. Mesye pran responsablite nou paske moun sa yo fè yo pa kapab men talè a la frèm ann di yon 3 minit a 4 minit de kotem rete an yon dam viktim nèg ki ap yon nèg lavil anvayi mete bal sou li dam nan mouri atè yo vine vin dim ke son moun mwen konnen men vit mwen konnen men nèg mwen pa gen zam nan menm m paka pwogrese pou mal gade kiyès yo dim son moun kem konnen depi 6 zè nèg yo ap tire. Romanes, m panse si mesye lapolis yo ta fon bagay. Nèg yo konnen mwen menm men zòn nan, pitit zòn nan, mwen konn zòn nan. Si m di nèg yo polisye zòn nan prè pou batay, m te sipoze jwenn yon apèl de DDO ou di mwens de DGLE pou di a Delson tout polis yo te sou kontwòl. tire sou moun, monte sou do kay moun, ou konprann mwen, pran kontwòl anlè a. Donk Romanès, si Elbe pa kab pran reskonsablite l, ke l pran lèzòt pou l di yo, paske mwen menm, mwen sot santi m pa kapab ankò. Paske jodi a, apre tout enjistis nèg yo fè m, tout moun, se Abelson, se Saj, y ap ouvè de bra yo di m yo pa kapab ankò, moun se ti sak sou tèt, valiz nan men, timoun nan men, y ap kite zòn nan, e yo di yo pa konn ki kote pou yo ale. Donk lè kounye a mesye yo lage peyi a konsa, kisa yo di moun pou yo fè? Kisa yo di nou pou nou fè mesye? Donk si Elbe pa kapab, Théophile pa kapab, si DDO pa kapab, ki lòt yo pa kapab? Paske sinon, mesye yo t ap arete yo pou yo di yo konnen Abelson kòm yon polisye de karyè, yon polisye ki fè rèv, ki fè repèl, yon polisye ki gen nan tout ekipman l avèk onètete. Yo t ap di Abelson, nou prè pou nou ranfòse w. Malpouv la, mwen di moun kap relem ti traverso yo paka rete konsa, ou se polisye fok ou gen zam nan menw, mwen di yo se zam pam nan mte remèt li bay la polis. Si la polis pa deside banm materyèl poum kanpe wout traverson, ou kapab sèvi peyi a paske peyi a an danje, ebyen mpa gen anyen kem ka fè. Ebyen lè yo paka fè sa, ebyen mwen menm mwen mobilize polisye kap fèy pou yo pote sipò, Elbé ta sipoze ekri yon kontak avèm ou sou men pede yo, Nan 5 minit konsa m ap finalman pran tout lè a nèt bay Doktè Francion. Ban m fè yon ti pale avèk Alan tou. ki abite Kafoufèy depi un certain nombre de tan, ki te gen biznis Kafoufèy e ki pa janm rate okazyon an pou denonse a chak fwa genyen de nèg ak zam ki vle pran Kafoufèy an otaj oubyen a chak fwa E gen yon sitiyasyon k ap devlope kote popilasyon an vrèman an danje. Yè, se sèten ou te Kafoufèy, èske w kapab retounen sou sa ki te pase yo pou nou silvouplè? Aberson, gwo nèg, ansyen pòtpawòl SPNH. Frè mwen salye w, frè Dinan, m salye tout moun ki branche Karayib e Janm Lemonsa. E nòmalman jan sitiyasyon an ye a, maten an li prèske idèm, paske depi sizè mesye yo kòmanse ap tire, bon depi yè nèg yo te fè eskal yo nan Lamontay, yè m te lanse alèt la yon fason pou edh pat pran kouran, pou polisye ki nan zòn yo te kapab gen kontwòl zòn nan an ka ou mesye yo ta deside anvayi nou dan la nwi du 10. Men pou maten an la a, jan n konnen l, anpil polisye fòk yo al travay e se pou sa n ap kontinye lanse alèt nou pou tout polisye ki disponib pou yo toujou pote men fòt ak popilasyon Kafofèy la. Men sa pa anpeche mesye yo yo menm, yo kenbe menm objektif yo ki pa lòt se pran kontwòl sou komisarya Savann Pistach la. Se sa n konnen deja, oubyen yo se gangsterize tout peyi a e Kafofèy se youn nan zòn ki sef nan moman an. Se youn nan zòn tout kote donk nan peyi an ki gen pwoblèm nan kapital la espesyalman ke moun yo pa ka viv bandi anvayi yo se la pou yo vin pran refij yo. Donk jodi an lè kafou fè lapolis kite bandi vin akapare l ap poze tèt nou kesyon kòman rès popilasyon kapital lan pral viv. Donk ba yo vrèman kawotik nan ka foutbòl. Di nou non, yo di nou a yon sèten moman lapolis te vin entèveni ki te vin pèmèt ke sitiyasyon an pa dejenere. Eske pou lenstan toujou gen prezans polisyè anwo a e ke nèg ak zam yo yo fè bal? Depi yè nou te lanse alèt lan, SOS lan, e wo kòmandman atravè responsab lojistik e DG, DDO, mesye yo te voye ranfò Men o kout joune yè e te gen youn nan bandi yo ki te desann, gen youn ki te gen youn ti pwoblèm, men sa pat anpeche polisye kafou fè yo kounye di vrè batay la. Se ala la se polisye kafou fè yo ki pa vle bese lè bwa. E yon lòt kote m felisite bakòp yo, donk mesye ki te vin an ranfò yo, men se pou sa depi yè nou kontinye di fòk DDO, fòk DGLD. pran responsabilite yo pou mesye yo donk bay yon prezans konstan nan kafoufèy paske si kafoufèy priyorite pou nèg yo li enpòtan pou nèg yo e yo konnen kafoufèy se sèl kote ki pa gen bandi ki anvayi l kote ke bandi pa enplante baz yo ladan l donk fòk nèg yo kontinye mete foug yo deyò pou anpeche sa fèt donk yè mesye sakrifye yo pou yo vin nou bat bravo pou yo. Menm jan m te di mèsi ak tout jounalis ki envite m ede m lanse alèt SOS lan, men pou maten an se idem, paske depi 6 zè la se gwo katouch, gwo bal k ap pete, ay mesye yo p ap bese lèbra nèt. Nèg yo Lamontay la, nou konnen Lamontay se lejèman pi wo Taraz ki di Taraz di nèg baz ti makak e objektif yo se jwenn avèk nèg gran ravin donk pou yo pran kontwòl savann pistach e lè w gen mesye gran ravin yo nèg ti makak ki mete sou komisarya a nan mitan donk la n ap bezwen anpil polisye prezan yon fason pou n repouse nèg yo poukwa pa metrize yo. Pou ki rezon w panse yon zòn tankou savann pistach ta ka enterese 2 gwoup ame tankou banda ti makak avèk gran ravin? Nou konnen sou. Wout Matisan, se la tout moun te konn pran pou ale nan Gran Sid la. Men depi depi plis ke 2 zan, nou konnen anba li bloke e vin fè tout moun kèlke pa nan Gran Sid la yo evite fè wout Matisan. Ebyen se nan ven Monsenyè Biwo yo oblije monte pou yo pase pa Sen Jid pou al nan Gran Sid. Donk nèg yo sanse manke fè resèt anba. Donk, nèg se anlè a tou pase. Donk, yon moman pou yo pran kontwòl sou komisarya anlè a, y ap kontinye fè resèt yo. E konsa tou, y ap gen anprent yo sou dezyèm sikonskripsyon an, sou Kafoufè. E gen anprent yo sou Kafoufè. Se kòmsi yo metrize, se kòmsi y ap domine Palè Nasyonal, y ap domine Chandmas la. Donk, pap gen Pòtoprens ankò, piske nan kad legal la, se sèlman Kafoufèy Ann di ki sansirite yon zòn ke bandi poko kapab akapare e pa p kab akapare tout fwa ke polisye Kafou Fèy yo kontinye rete konsekan, kontinye kontinye rete soude e yo jwenn sipò wo kòmandman lapolis la yon fason pou fè fas kare ak bandi yo. Merci beaucoup Abelson Gonaïves. Merci frèm se te yon plezi e nap di DDO, DGLB. Pa abandone kafou fè mesye. Se voye ranfò menm jan polisye yo yo motive e n aprann ke mesye yo yo la montay la mesye yo pa deside bese lè bwa e l t ap ankò pi bon si n te pwofite yon operasyon miskle pandan polisye kafou fè y ap repouse nèg yo monte nou menm pou n ta sène yo pataraz yon fason pou nou fini ak kesyon gang ti makak la poukwa pa mesye gran avil yo. Merci. Voilà, bon lajounen Abelson Gonaïves nap raple ou se ansyen pòt pawòl SPNH ki se sendika polis nasyonal Dayiti, li menm ki abite Kafou Fèy e ki tap pataje avèk nou kisa reyalite a ye e ki ta pral debouche sou sitiyasyon sanglante sa ki genyen yè o nivo de Kafou Fèy, banlye Pòtoprens. Voilà, nap pral resevwa yon lòt oditè. Alo, bonjour. Alo, bonjour.